Wouch manman! Premye minis la pa kapab ankò non l demisyone. Senatè Steven Benoit pa ka pran frap ankò pèp ayisyen. Nan yon nòt li mete piblik yè a. Li di l demisyone l pa premye minis ankò. Li fè sa, yon fason pou l kapab fasilite dyalòg pou peyi a soti nan sa l ye la. Men kounye a la kesyon ka poze, kisa k fè senatè Steven ap plede pèdi siyal tanzantan konsa? Pika se bagay la k fè senatè a mal li paka pran frap ankò l di eh eh li wè l pap enstale nan primati vre l di bon m rale kò m m paka kite yo ap dechèpiye m konsa jan ti pwovèb kreyòl la di maladi senatè a gen pou di se li l di doktè demisyone pou fasilite dyalòg men sè kwa listwa pèp ayisyen nou pral ba ou dosye a. Komisè Muscadin bò kote pa l frape ankò. Oh oh! Yè swa, komisè a depoze lapat sou yon endividi, men longè gòl zam ni pèp ayisyen, poze l kesyon ki kote l jwenn zam, depi ki lè l gen zam. Oh oh! Endividi a depale tankou pèt pèt mayi. Li site non. Nou pral pèmèt ou tande deklarasyon komisè a. pandan l t ap pale ansanm avèk endividi a e tande non endividi sa a site. Aktyèlman la a fò m di ou misye yo mete l on kote pou machin pa frape l, rete la nou pral ba ou detay. O o! Wo konsèy de tranzisyon an pete koken ansanm avèk premye minis Ariel Henry. Yo di PM nan se sou fyèl nou ap pase pou enstale nou nan ministè komès. Eske nou pral kontwole tèt lay? Eske nou pral kontwole grenn magi? Eske n pral kontwole monnen pa fè nou sa? Ebyen frèzesè byeneme, apre moun yo fin pete koken, premye minis lan deside pou yo enstale yo nan jou k ap vini la, Nan lakou kasasyon, moun yo tankou nomad yo poko ka gen kay. Antouka, bagay yo konplike. Mwen envite w rale chèz ou chita konfòtableman, Fouco zanmi enfo pa w rantre lakay ou se yon plezi. Tout tripotay sa yo nan bon ti mamit san retire e san mete. Bonjou, bonswa tout moun, kijan nou ye? Ankò yon lòt fwa m ap di w mèsi. Mèsi paske w fè n konfyans pou nou enfòme w, mèsi pou fidelite w ak pasyans ou, mèsi paske w like, mèsi paske w abòne, Merci paske w pataje video a, sa fè nou plezi anpil. Ankò yon lòt fwa si w fenk tonbe sou chanèl la, pa ezite aktive klòch notifikasyon pou w la pou w pa rate okenn video Zanmi pa w Fouco. Nou te gen chans prezante w yon ti kont ay e kont sa se gade imaj sa e di nou ki kote lapen an plase. Mèsi a chak fanatik ki te kòmante. Lapen an plase kote ki gen liv yo. Gade nan twazyèm etaj la, bon, pa anba nèt pou m byen di. Bò tab la, w ap wè l tou piti. Èske w wè lapen an? Lapen an tou piti. Bò yon liv ki gen koulè jaune. Gade la wap wèl. Mèsi a chak fanatik ki te kòmante. Ann pati krikrak pou nouvo kont nou genyen. Dlo kouche, pa ezite kite eleman de repons pa w la nan kòmantè la, sa ap fè nou plezi anpil anpil. Se zanmi pa w Fouco ankò yon lòt fwa ki rantre lakay ou, medam, matmwazèl e mesye. Nan yon nòt, senatè Steven Benoit mete piblik li anonse li pa premye minis peyi Montana otèl Montana ankò. Poukisa li fè sa, se paske li vle fasilite dyalòg. Men kite m poze yon kesyon, eske se li menm ki te bloke dyalòg? M confuse. Li toujou fè pati de konsèy tranzisyon koupe fache a, tu konpran, men li pa premye minis, donk li kite Fritz Jean antan ke prezidan pou ke li kontinye dyaloge ansanm avèk premye minis lan pou ke yo jwenn yon konsansis pou yo soti peyi a nan sa l twouve l jounen jodi a. Men, frè e sè byeneme, se ke m pa ka konprann kòman fè senatè a fè ap pèdi siyal tanzantan konsa. M pa ka konprann ki sa k pase ki fè senatè a ap pèdi siyal tanzantan konsa. Dènyèman an li siyen yon papye l di l pa t li. Pa gen pwoblèm l ap pèdi siyal. Avan asasina Jovenel Moïse li di nan de twa semèn kidnapin nan ap fini nèt. Kidnapin pa fini. Jou eleksyon an nan otèl Montana. Li di se pat sal te di. Li te di kidnapin nan ap fini a mwatye. Senatè ap pèdi siyal. Men kounya la a, li demisyone pou l fasilite dyalòg non. Senatè Steven Benoit, maladi w gen an se pa l ou di doktè. Se pa l ou di doktè senatè. Ou pa ka pèdi siyal konsa. Non! Pinga se bagay la k fè w mal ou pa ka pran frap ankò paske nou konnen on akò ki siyen nan otèl e bagay krèy k ap jere. A ka rive bagay la fè w mal ou pa ka pran kou ankò ou di ou demisyone. Di bagay la dwat senatè pa fè nou sa. Bon dayè babekyou te di w dous makonay e ou trè jòn wi, trè jòn. Trè jòn pèp ayisyen konprann. Senatè a pa ka di nou konsa li demisyone pou l fasilite dyalòg non. Senatè a pa ka pran frap ankò pèp ayisyen fò n konprann sa. Eyy senatè a pa ka reziste ankò pou l wè l la l ap pran frap maten midi swa nan yon otèl 40 moun kè ap fèt epi li wè l pa p enstale nan primati. Li di prefere m rale pye m. Donk kote w tande l rale pye l la la pèp ayisyen lage pase li gentan fin fin abitye nan bagay yo imajine w depi depi an 2021 eleksyon fèt ti krèy nou antre nou dan lotèl Montana w gentan fin gate zonbi p goute sèl li pa mande rete e kounya misye pral fè koze nan larepiblik pase pye l lib kounya. Pyel lib kounya pèp ayisyen, se kounya li pral fè koze nan la repiblik wi. A a, li pap pran frap menm jan lap pran nan Montana men pyel lib. Pyel lib kounya la, eleksyon kap vini an la, lap patisipe, depi se sa kap fèt, lap ka patisipe, li pap domi deyò, lap ka fè ti bras li tanzantan. Eske w konprann bagay yo men lè w gon tach premye minis kole nan do w gen de bagay ou pa ka fè. Li rale kòl pou l fasilite dyalòg. E ou k te bloke dyalòg, senatè? Eeyy! Yon lòt trè kè pou lave kay te. Bon, lè senatè a di nou l demisyone antanke premye minis, ou te premye minis? M poko janm santi konsa. Hehehehe! Non, senatè Steven, ban nou ti limyè. Èske ou te premye minis? Nan ki peyi? e l envite premye minis Ariel Henry fè menm bagay ansanm avè l pou ke peyi a ka soti nan sa l ye la. Ala traka pou lavi kraite nan peyi sa. Non, senatè maladi w genyen e pa l ou di doktè ditou. An an, si se bay la k fè w mal di li fè w mal ou pa ka ret nan krèy lan ankò w lage pye w. Wala! An an. O wi pou fasilite dyalòg. Epi dat sa w konnen se ou menm ki te pou fasilite dyalòg e pou te ret la nan pòs la. Ou panse w t ap ka reziste nèt? 40 wi. Eehh. Maten midi swa wi nou pa anpil san trenou. Nou gen kouray, gen manje nan otèl Montana. Tout bagay disponib se pa leve n ap leve ale chèche yo. Humm e pa leve nap leve ale chèche yo gen tout bagay nan otèl la se manje epi sa w tande a du krèy du krèy du krèy du krèy maten midi swa ou pa tap kapab reziste epi gade Ariel tankou yon vye bout fè li refize retire kò l kounya la pou ap gade se mini se premye minis Montana pèp ayisyen kap likide les affaires courantes de l'Etat ah non non non Steven ou pa kab fè nou sa ou pa kab pèdi sinyal konsa non non senatè fò pa ensi avèk nou hein. Ayy mon Dieu papa, peyi a konplike wi pèp ayisyen. Lòt la pot ko enstale premye minis li demisyone epi l met lòt deyò. Non se pa sa w genyen pou fè kisa pou fasilite dyalòg. Non. Sa k ap fè w mal la, se pou w di l menm jan sa m avèk dam nan, mari l mouri, li kriye, l kriye, l kriye, lè yo pral foure mari l nan simityè a, li di talè fon ti tann, Li leve jip li, li monte jipon, li desann kilòt li, li pipi sou sèkèy la. Lè yo mande madanm poukisa w fè sa, li di, m kriye kote k fè m mal la, se la k, se la nèg la manke m. Ti konpran pèp ayisyen. Li pise sou kad, sou sèkèy la. Non, senatè Steven Benoit vin dwat. Vin dwat senatè, di nou sa k pase. Si baay la k fè w mal pa gen pwoblèm nap tcheke ti medikaman pou ou nap pase ti lalwa pou ou men ou paka di nou se pou fasilite dyalòg ou retire kò w hahahahahahahaha bon kounya kiyès ki ranplase w la senatè kiyès ki pral okipe fonksyon sa ou paka nan yon peyi pou wap vasiye konsa senatè wap pèdi sinyal sak pase. Men ou e la batay. Kote fen a kidnapin nan sof ansanm avel. Ou pa ka viro demisyone konsa epi wal kanpe nan la rue a kounya la wal poste. Ki kote ou pral poste sou gran rue ou kite peyi ou. Ou kite peyi ou moun tana. Kounya ki kote ou pral poste. Bon bi sou bi santnè a. Bon ti limye senate. Fon pa fon pa fon pa pedi sinyal konsa senate. Ou pa sipoze konsa. Sa vle di ou wè bato a pral koule ou gon jan rale kò flab ou di ou paka sipòte ankò ou paka kite moun sa yo fin dechaje sou ou retire kò rapid konsa non senatè fò pa konsa fò gon pozisyon senatè ala traka pou lave kay tè frè e sè byen eme lavi politisyen nan peyi dayiti fas ak sitiyasyon sa yo pa fasil ditou non. Antouka. Medam matmwazèl e mesye gen komisè gouvèneman an Jacques Lafontant raple w nan jou pase yo CSPJ pat sètifye. Ou panse komisè a nan sak pa sa nan ti koripsyon li t li t anbaraje a. O o komisè a ki pa menm sètifye rele jounalis Louko Désir, li rele jounalis Guerrier Henri e l rele jounalis Esaü César pou al reponn kesyon nan dat ka premye fevriye a pèp ayisyen. Paske komisè a estime. Responsab show maten deba pa respekte règ jounalistik men m pa ka konprann m confuse te kwè misye pa sètifye l pa nan pakè ankò men se kwa listwa s on peyi jwèt e non sèlman sa tou li envite Guerrier Henry paske moun sa yo t ap opine sou sanksyon CSPJ yo men se kwa listwa a kounye a moun pa gen dwa opine. M te di nou sa. M te di nou sa, nou te dim e Jovenel ki te pa bon. Men diktatè nan dengwen nou. M ba nou de nou fè kwit. Nou pran bal nou ofon n ap plenn. Sof senatè Steven Benoit ki pa plenn nan kò l menm pase l di chay la twò lou pou li, li pa ka pran frap ankò l demisyone. Li pa ka pran frap ankò l pa gen kouraj, li pa gen kote bay la fè l mal li demisyonnen. Men nou menm pèp ayisyen nou mare senti nou nou lache kè nou nou sere dan nan humm humm humm diktatè ariel nan kò nou se humm humm humm dola ameriken disèt wotè humm humm humm lavi chè humm humm humm avre e men kounya la. Mesye yo ki tap opine sou sanksyon CSPJ yo, komisè gouvèneman an envite yo vin reponn kesyon puiske yo pa respekte règ jounalistik. Antouka, s on peyi ki viv rarera. Chay sot sou tèt li tonbe sou zepòl. Ebyen frèzesè byeneme genyen Ho Konsèy de Tranzisyon an. ki poko enstale, yo pete koken ansanm avèk premye minis la puiske ou konnen depi semèn ki sot pase a la ou te fè konnen imedyatman premye minis la soti nan peyi Arjantin sot patisipe nan setyèm somè CELAC ebyen lap gen poul enstale moun sa yo e ki kote yo te bay yon ti bout chanm kay pou yo fè twalèt de bay ou annatandan pou yo lave zye yo ba yo yon ti kote pou yo mete ti ba kankan yo, se te nan ministè komès, moun yo sèmante yo pap ret nan ministè komès paske yo pa pral kontwole dèt la y. Non, non, non, yo pa pral kontwole mèt ti mamit diri pou premye minis la fòl pa fè frekansite sa avè yo. Yo pa pral kontwole patat, yo fache. Ebyen, frèzè sè byeneme, selon dènye enfòmasyon ki rive jwenn nou se ke Yo konte enstale yo nan kou kasasyon tu konpran yo pral fè lalwa yo pral pote konsèy bon èske yap aksepte fwa sa antouka bagay la poko fin klè non pou wo konsèy de tranzisyon an nou mèt rete branche nenpòt update nap toujou la pou ke nou enfòmew genyen chèf de gang vitelòm pèp ayisyen ki kontinye ap fè lapli e le botan donk li atake bèlvil yèswa anpil anpil katouch tap tire Donk bon m montre w kòman mesye yo t ap defile nan la repiblik yè, se trè enpòtan. Miami Belleville la. Mwen rive pre. Antouka, ou kapab wè pèp ayisyen, yo t ap pase lòt bò, donk sa se mi bèl vil la, yo vide atè, donk moun ki nan zòn nan ap di fòk ke yo degaje yo pou yo remonte mi an, sinon avèk lodè yo gen nan men yo ap kapab reantre epi y ap gen regenyen aksè ansanm avèk vil la. Donk, pèp ayisyen ou kapab wè kòman sitiyasyon an ye aktyèlman la a pou moun Bèlvil. Frèz e sè byeneme, ensolit nou pou jounen jodi a, ou kwè se koze? O o, sa fè lontan m ap siveye misye, m di nou misye pa kokobe, nou di m se manti. An n suiv pou nou wè. N wè, sitwayen ap mache nan lari a, menm kanpe l pa ka kanpe, ti baton ni, l ap mande. Pa gen pwoblèm mon frè, an n avanse. L ap mande pèp, an mande l ap mande, kite l mande. Kite sitwayen an mande, kite l mande. Wi moun desann vit, yo ba li bagay. Ok. Y ap mande pèp ayisyen. Uhmm. Epi men ni. Epi men ni. M te di nou misye pa kokobe nou dwe panse se blag. Men misye wi. Hein li sot fè lajan. Li fè lajan wi. Pran misye lap mouri nan vòlè pozo. Pase ou pa kap fè aksyon konsa. Ay rale madichon sou. Eske ou wè. Humm. Jan kem te anonse ou komisè Muscadin ankò yon lòt fwa frape fò frè e sè byeneme. Oh oh li kwaze ansanm avèk yon endividi. Men longè gòl zam endividi a nan men l, poze endividi kesyon kote l jwenn zam misye depale tankou pèp tèt mayi. An nou swiv kòman konvèsasyon an te ye frèzesè byeneme. Yo, kòman w rele menn? Mwen rele Zakari Sètèn. Ki bwa ebete? Gresye dezyèm plèn, mòn Preval la la. Gresye dezyèm plèn. Zam sa kote w pral avè l? Bon, zam nan se pou kòmandan Djòn, enspektè Djòn. Ok. Se pou li l ye. Yo poze w kesyon ki kote w pral a zam nan. Yo pa mande w ki mèt zam nan. Sa misye genyen ki te kòmanse depale konsa. Sa vle di w li vle kontre lè w wè bò lari an wo a la ou kontre lè ki bò lari a. Se pou li kontre lè a ye. Mwen k ap sèvi avèk enspektè a. Sa vle di w lè lajounen lè l ale nan sèvis epi se mwen menm ki toujou jere bon chabon anndan. Se mwen kap fè chabon an pou li, sin parèt nap wè chabon an li kòmanse li moute, li kòmanse kouvri. Gade abiye tog la non pèp ayisyen hahaha bout chòt ti bab li ha ti tenis li ti mayo li epi zam li kenbe nan menl. Misye ap met koze atè. Kom ou fek te fini kouvri a komanse met tè. E mwen kap fè chabon pou li andan avedro le aprè midi konsa lèl sot nan sèvis e nan biwo li kounya se mwen menm ki toujou desann vin jwenn li anba pase se etèl li achte kontre li a se pou li lokal la se pou li a e li menm kotel. Bon eske komisè a mande misye tout eksplikasyon sa? Misye gentan pale 60 pawol wi. Yap sekirize, tè a se pou li, kondenè se pou li, lap veye chabon, se li menm ki kap siveye. Kote ou pral a zam nan? Vwala la kestyon poze. Rete a, men kay mwen sou ban ba, kote ou wè nou pase a, men kay mwen sou ban wo, sou ti do mòn nan, gen 2 pòt fè fòje ladan, se pou mwen kay la, li menm sou ban ba, se pou li. Zam nan nan menm, ale di w se zam ni. E zam kòmandan John, ale di w li nan men mwen, m pote l pou li. Li toujou di m lè l soti nan sèvis, ale di m pou m toujou kapab pote l pou li nan konntrelè a. Se pou li zam nan ye. M poko janm konnen m manyen zam nan vi m, m fè anyen. Konprann? Se pou li zam nan ye. Enspektè John. Se premye fwa w manyen zam? Se premye fwa y arete w avè l? Wi, premye fwa. Premye fwa. Ok. Premye fwa w manyen. Bon, Teko di a chak lè e sot travay ou pote l pou li men se pa premye fwa w manyen l men pa premye fwa w manyen l sitwayen se premye fwa yo kwaze w avè l men se pa premye fwa w manyen l pase ou toujou responsab pou pote l ba li a chak fwa lè l sot travay sot fè sèvis e pou pote l ba li nan kontenè nèspa mon ami. L pou yon fwa yo arete w avèl men aswè lendi 30 janvye a nou kwaze avèk Omàn Preval avèk li donk kounyè la fò w di m ki jan l fè nan men w èske se misye ki ba ou l ou di mwen si silvouplè pou n pou n sa m ap di nou la pou nou pa konprann ke mwen nan manti avèk nou nimewo enspektè a se 31 08 04 24 rele li pou n konnen si nou wè mwen son mwen koupab mwen nan men nou nou fè sa nou vle avè m paske gras a Dye Zakari sa se yon Zakari. E mwen t nan zòn nan e mwen se yon moun legliz m pa konn nan okenn anyen epi se mwen menm tou ki kaptè yo mete kaptè nan zòn nan tou m pa yon moun ki konn nan okenn anyen. Kiyès ki ba w zam nan? Zam nan se pou kòmandan John li ye. Kiyès ki lonje l ba ou? Ki lonje l ban mwen? Non se a vle di li lakay li. M pa ka konprann. Yo mande w kiyès ki lonje zam nan? Hahahaha. Kot kay kay polis yo kite dèyè a? E la m e la m ye wi, la pou la wi. M pa soti nan yon bèl zòn. Wi. Donk, frè e sè byeneme, e se endividi sa a, Zacharie, komisè Muscadin depoze lapat sou li, misye depale tankou pètpèt mayi. E donk. Komisè a mete l on kote pou machin pa frape l annatandan yo kenbe moun li site non ke zam nan se pou li, se li k toujou voye l ale chèche l pou l pote l ba li nan konntenè chak swa. Bon, bagay yon ti jan difisil bay sitwayen an gon jan l ap boukante lapawòl, bagay la konplike. Gen Kri Nasyonal ki voye kondoleyans li bay fanmi ak zanmi polisye ki mouri anba bal bandi yo. Yon lòt kote, pòt pawòl Kri Nasyonal la voye jete byen lwen Wo Konsèy de Tranzisyon an pou yon lòt fwa akò sa a se konplo sdp, phtk pou kite peyi a nan sa l ye jounen jodi a epi fè konnen Premye Minis Ariel Henry anvi mete Jocelerme Privert kòm Prezidan Wo Konsèy Tranzisyon an ansanm avèk Josué Pierre-Louis. Pou plis detay pèp ayisyen ann tande pòt pawòl kri nasyonal. E nou nou la pou ke nou swete e tout fanmi polisye yo kòdoleyans. Paske jodi a, sa ke nou wè kap pase sou kò polis la, se vrèman grav, pa gen moun ki te swete sa. E nou vini tou pou n di polisye yo, se yo menm sèl kòm fòs legal anndan peyi a. Manm CSPN nan li pa li ilegal. Tout lòt sa nou tande yo ye legal. Se sèl lapolis ki yon enstitisyon legal anndan peyi a. Lapolis ta dwe òganize l pou ke li aranjel avèk popilasyon an nou te konn di mesye polisye yo sa nou te konn di yo ekip phtk son asosyasyon kriminèl son asosyasyon ki vini ki pou disparèt peyi ayisyèn nan lòske genyen yon seri de polisye ki te konn vini ap tiye moun pou aryèl te konn ap arete moun ilegal pou aryèl. Nou te di mesye mesye dam sa yo ki nan phtk, ki nan sdp, moun sa yo yo pa yo pa inonsan. Moun sa yo se de moun yo, yo menm a chak fwa gang yo ap ogmante nan peyi a, se o pwofi de yo menm yo kontan. Donk jodi a lapolis ap viktim de sa ki ap pase anndan peyi a. Nou kwè ke jodi a li vrèman opòten pou pèp ayisyen an yo aranje yo a kote lapolis pou yo debarase sistèm nan, pou yo debarase peyi a de tout sa ki mal, de sa ekip phtk ap fè peyi a. Maten an nou vini pou ke nou di laprès Gen yon konplo malfezan k ap aranje pou yo fè kont peyi a. Konplo li ye. Ariel, lòske l wè de grenn pye l pran nan yon sèl grenn soulye, li vle aranje l pou ke li fè yon komisyon prezidansyèl avèk twa twa manm po patat ki te deja la yo. Li vle li vle mete Joslèm Privè kòm prezidan Jocelerme Privert tout moun konnen kiyès ki Privert, Privert youn lan moun ki di ki dilapide kòb petro karibe a, Privert youn lan kriminèl peyi a konnen ki te fè masak la Siri, ki fè yon pakèt mal anndan peyi a, Ariel vle vini avèk Privert. An menm tan tou, m pa bezwen dekri José Pierre Louis, nou tout jounalis yo, tout moun ki la konnen kiyès ki José Pierre Louis, ki patisipe nan tout sa ki mal kap fèt anndan peyi a, Ariel vle vin a yon komisyon kote ki genyen Joslèm kòm prezidan, Jozye Pyè Lwi e lòt 3 manm pou patat ki te fè pati komisyon yo rele Wot Konsèy Konsèy Transisyon an. Donk jodi a se tout sa ke nou vle denonse, nou vle di popilasyon an moman li rive pou ke yo fè yon chèn solidarite e mesye polisye yo m kwè nou konsyan de sa kap pase a e m kwè jodi a nou gen tout enterè pou ke nou Pou ke nou mete nou avèk popilasyon an pou ke nou kraze sistèm sa a pou Ayiti kapab viv jan li dwe viv la. Pèp ayisyen, nou kwè jodi a mobilizasyon an li dwe kontinye. Ariel ke nou tout konnen, Ariel li aranje l, li vann blan peyi a. E se paske Ariel li vann blan peyi a Blan an ap pwofite de prezans kriminèl asasen ilegal sa yo pou ke yo kapab piye tout min lò ke nou genyen anndan peyi nou an. Donk se jis enterè sa gran peyi yo genyen, se jis pou yo eksplwate sa ke nou genyen. E se rezon sa ke nou di moun kap fè politik tout bon anndan peyi a, moun ki nan òganizasyon serye anndan peyi a, moman an Se moman pou ke nou tout fè yon sèl. Lapolis, se nou menm sèl kòm fòs legal ki gen andan peyi a, fòk nou aranje nou, fòk nou òganize nou pou ke nou retire Ayiti nan sa l ye jodi a. E gen yon jounalis, e pa kesyon l poze non, e pa lame ki abite kay Ariel la? E pa lame yo menm ki panse E se Ariel yo ka sèvi a. Donk lame sa nou tout konnen. E lè nou di sa se pa di nou di nou kont lame. Pa gon peyi k fonksyone san lame. Men lame sa ke nou wè a se poko lame pèp ayisyen an. Donk son lame ki la ki pou bay Ariel sekirite. Donk sèl fòs legal ki gen andan peyi a se lapolis. Se youn nan rezon nou di mesye polisye yo nou granmoun Nou entelijan, nou konn tout sa ke nou dwe fè. Tou senpleman, popilasyon ap tann sinyal nou. Popilasyon ap tann nou pou ke nou, popilasyon konnen ki sa l ap fè. Donk yon lòt fwa ankò, Joslèm Privè, tout moun konnen ki yès ke l ye, ki sa l fè peyi a. Joslèm Privè pa ka vin nan tèt peyi ankò. S on aksidan ki te fèt. Konplo phtk e kriminèl asasen ki te nan palman an epòk la ki fè Joslèm Privè te la. Men jodi a, kesyon ke y ap panse de Joslèm Privè, tout moun konnen se yon kriminèl notwa, tout moun konnen se youn nan moun ki dilapide kòb Petro Caribe a. Donk, José Pierre Louis, tout moun konnen kiyès ke l ye. Tout moun chonje lè l te nan ministè de lajistis jan yo te kouri dèyè l pou aksyon malonèt. E tout moun konnen nan anpil dosye non José Pierre Louis li site, jodi a Ariel paka paka panse ke l ka vin avèk ekip kriminèl sa a pou vin kontinye pèsekite pèp ayisyen an. Yon lòt fwa ankò n ap di medya yo, jounalis ki la yo m wè nou tout se jèn gason ke nou ye, nou tout nou konsène de sa k ap fèt la. Ilèvrè ke nou bay peyi a anpil sèvis, se pa nou menm. ki te kite zye popilasyon an, jodi a popilasyon an t ap nan blakawout, li pa t ap konn sa k ap fèt. Se sa k fè ke nou mande pou ke nou toujou kontinye asiste popilasyon an, toujou chache konnen pou popilasyon an, pou popilasyon li menm pou l wè ki kote li ye. Yon lòt fwa ankò pou fini, n ap di pèp ayisyen an, jodi a fòk nou òganize nou. Nou konsète avèk anpil lòt òganizasyon anndan sosyete sivil la e pati politik. Jedi k ap vini an, n ap rasanble Kafou Ayopò, n ap rasanble bò Sen Jan Bosko, kote pou ke nou pran lari, pou ke nou akonpanye polisye yo, pou ke nou pote solidarite nou anvè polisye yo. Donk jedi a dizè n ap rasanble Kafou Ayopò pou ke nou al pile beton an. Jodi a, Ekip Ariel phtk an paka rete konsa pou yo wè popilasyon kwaze bòbyen ap dòmi. Pèp ayisyen an, anpil moun panse nou zonbifye, se pa vre. Se paske moman li potko opòten, m konnen, jedi nou tout ap aranje pou ke nou rejwenn avèk ekip polisye yo ki viktim, pou ke nou pote solidarite nou anvè polisye yo, pou ke n al di Ariel kite pouvwa a. Pou n al di Ariel li tiye twòp moun anndan peyi a. Pou n di Ariel li vann tout resous peyi a genyen an. Jodi a, lè a rive e nou bouke, fòk nou fini avèk rejim kriminèl sa a. Mèsi. Fò Ariel te di l wi. Yo vle fè yon lòt aranjman, yo vle mete Joslèm Privè kriminèl notwa ki te fè masak Lasiri e ki dilapide kòb Petwokaribe a Gen anpil lòt bagay mal ankò Ariel fè, Jocelerme Privert fè, yo vle fè yon komisyon de 5 manm. Y ap ogmante l. Oye komisyon po patat ki gen Madam Maniga, Calixte Feridor, Laurent Cécin, kounye a y ap vin ajoute l avèk lòt 2 kriminèl notwa sa yo, e sa k fè yo poko fè l. Men nou kwè popilasyon an p ap pran. Ekip kriminèl sa, paske sa nou pran nan men Ariel, sa nou pran anba anba Jovenel, sa nou pran anba Martelly, sa n te pran 2016 anba Joslèm Privè, nou pa ka rekòmanse a Privè ankò. Privè fè peyi a twòp mechanste. Privè peyi a twòp mal. Li toujou di li te fè bon eleksyon e li te fè eleksyon ak lajan peyi a. Bon eleksyon men Maseyan ou te nan peyi a? Ou te nan peyi a, eske ou te wè te gen bon eleksyon? Ki bon eleksyon Joslèm Privè te fè? Ki bon eleksyon Joslèm Privè te fè? Joslèm nou konnen, se yon dil li te fè avèk Mateli. E lavalas yo kòm egare, yo te panse Joslèn ta pral fè yon eleksyon pou ba yo pouvwa. Men ekip moun sa yo nou konnen yo pa janm gen kolòn vètebral. Yo pa janm gen kolòn vètebral. Donk, kesyon Privè te fè bon eleksyon an, se pa vre. Se moun ki pa t nan peyi a k ap di Jocelèn te fè bon eleksyon. Apa de eleksyon, ki mal, nou pa wè ki kantite mal Jocelèm te fè pou peyi a? Kòb Petwo Karibe a te gon valè krete, se Jocelèm ki pran l. E gen anpil lòt ankò. Donk, peyi a pa pran Jocelèm Privè ankò. Peyi a pa ka pran. José Pierre Louis kòm kriminèl notwa ki te al tire sou militan Ti Gwav yo. Peyi a pa ka pran José Pierre Louis ke yo te mete deyò nan ministè de la jistis paske nou konnen kisa l t ap fè. Peyi a pa ka pran José Pierre Louis tout moun konnen nan anpil kagezon zam kote non l ap site de moun ki kontribiye pou mete peyi a nan sa l ye jodi a. Ekip phtk a, ekip ki ansanm avèk Ariel yo, nou konnen mesye dam sdp, wi mesye dam 11 sektanm yo, mesye dam sdp yo ki te dilapide BMPAD e nou tout konnen. Avoka yo te jwenn pli de 200 mil dola sou kont yo, kòb petro karibe, kòb bmpad, kote moun sa yo se nan lari yo te yo pat janm ap travay, donk se menm ekip sa ki te souse, ki te souse, ki te manje, ki te bwè sou Joslèm, se menm moun sa yo, yo menm, ou pa wè Andre Michel lal chache madan Maniga, yon granmoun ki prèske mouri ou pa lal chache madan Maniga, kote vin mennenl bay Jovenel. Ba Ariel, kounye a piske li wè sa pa ka mache, kounye a menm André Michel sa demach li se al chache Joslèm Privè pou yo panse yo kapab resisite Joslèm Privè kòm kriminèl, nou di peyi a pa pran nan sa. Ala traka pou lave kay tè nan peyi sa papa. Tonbe atè, pil kras kawotchou, fatra epi ou ramase sa k anlè a epi ou mete l ou toufe l cheri. Kounye a l gon ti wè, li gon ti gou boule an background epi w al degaje w paske degaje pa peche pèp ayisyen. Ala traka pou lave kay tè dans ce peyi. Antouka jan m toujou renmen di l Ayiti dictature c'est la pelle des Antilles. Ayiti demokrasi se la repiblik dè koken sèl vòlè yo k ap rete ki vivra vèra ki moura kakara. Mwen di w mèsi paske w t ap suiv avèk atansyon, mèsi pou fidelite w ak pasyans ou. Mwen prale m ap kite w nan bra Papa Bondye, paske se li menm sèl ki kapab pwoteje w, ba w lavi ak lasante. Bonjou, bonswa tout moun, non pa mwen se Fouco, n ap kwaze pita se te nan yon lòt video e dezè ansanm avèk Yanick mon editorial. Bizou bizou one love.